Zòn nan blan san je la. Zòn nan blanch. Zòn nan blan san je la. Zòn nan blanch. Moun yo ale yo prale we. Ale yo prale. Ale moun yo prale an je la. Bonjou bonswa tout moun, byenvini, savann pi saj chan anlè mòn nan pa bon ditou, yo fè konnen se ekip vilaj de Dye a ki gen kontwòl anwo a, se kout bal ki melanje antre lapolis, 2 gwoup gang fas a fas, sa w tande a anpil moun nan kouri e pèsòn pa konn ki kote yo prale. San n pa bliye yon bon pati nan zòn sa sou kontwòl krisla ki deja ap pete kout bal, moun nan kouri e plizyè lòt moun gentan blese. Pou lenstan, Romanes Samedi an dirèk ak. Abelson Goneg, youn nan ansyen polisye k te pran prizon, k ap bay plis enfòmasyon konsènan sa k ap pase pou kò li la sou wout Dal, Savann, Pistach, bandi ki anvayi zòn sa epi mete moun yo an dewout, pou kò li la, zòn sa enpratikab, bandi gentan anvayi, yo fè rad mare. Wòch, boutèy, tout sa n gen n ap itilize l pou yo. Nou pap kouri nou menm. Romanes Jean Bdye la se depi avan yè e li pa bon pa bliye depi avan menm ke m pran prizon donk mesye yo te okipe wout matisan tout pou se monseye Guilloux ke yo fè e sa vin koz mesye gran ravin yo etan anba nan matisan yo pa yo pa fè jan pou yo fè l la donk vin jwenn nèg yo avèk mesye ti makak yo. Donk ki te deja te pran kontwòl liy sab lan pa anlè, ebyen tout kòmansman semèn nan se katouch e jodi a la mesye yo pran kontwòl sou komisarya a. Sa gen plis ke 30 minit depi ke mwen lanse yon alèt mande DDO pou l voye ranfò bay mesye savann pistache yo e sa pa janm fèt. Donk li enpòtan jodi a la pou leta pran responsablite l, menm jan jodi a nèg yo vann Bèlè, yo vann Matisan, men mesye yo pap vann Kafoufèy. Yo pap jwenn kase fèy. Donk ke mesye Pierre Bachelet, espesyalman Bederot, pran responsablite l pou l voye ranfò paske moun Kaboubèy se sèl kote depi peyi a bloke la ou jwenn moun soti Kwadèboukè, kèlkeswa kote a pou vin jwenn fanmi l vin pran sekou. Ò jodi a lè nèg yo pran Kaboubèy an otaj, yo pral di donk nou menm. Mwen lanse mesaj sa tou bay tout polisye konsekan nan Kaboubèy yo ki abitye batay. Ou kenbe ka ou frèm, ann ini nou pou nou pran responsablite nou. Pandan dede yo bese lè bwa, donk fòk nou menm nou pran responsablite nou, donk pou n sove ka pou fèy. Ka pou fèy pap tounen matisan, li pap tounen gran avni. Men pandan tan sa la yo dim ya pran m aprann la yo pran yon komisarya deja, yon espas deja, yn fwa ke yo pran donk pye yo sou tèt popilasyon an, pye yo sou kou nou. Romanès, Plizyè fwa m di l, yon yon sou komisarya savann pistach ki genyen gran ravin ki genyen kòman lòt kote a sou tèt li e mesye ti bwa yo ki genyen nèg ti makak yo anlè donk li gen pwoblèm efektif e lontan m ap di sa depi nan batay sendikal lan m ap di anlè sa li gen pwoblèm efektif donk jodi a la si nèg yo an bezego gen bagay y ap fè. Donk mesye kap travay lòtbò se nèg ke m konnen, se polisye ke m konnen, lè m soti avèk yo, anvan yo. Donk pa gen nan yo ki an danje. Men sa kapab gen pandan mesye yo fè tantativ lan, yo pran nan gètapan, yo gendwa gentan dezangaje, mesye yo gendwa pran kòb lan, men yo gen kontwòl sou komisarya anlè a. Donk tout moun kap soti Lamontay, kap soti nan tèt anlè, Donk se glise desann, Maglo Anbwaz, Enpas Odi, pase anlè a li enpratikab. E ki moun ki pral Kafou? Donk sou Gran Sid lan, se pa Monseyè ki yon gwo kamyon sa yo pase avèk manje. Ebyen jodi a la, lè ke mesye Gran Ravin mete avèk ti bwa dlo pou yo pran anlè a, ebyen polisye sa yo ki pral se vin parèt enkapab pa rapò yo pa gen efektif pou yo reponn ak mesye sa yo. Radio mega. Donk la on bakòp oubyen on blende tap bon pou yo oubyen lapolis menm ki ta dwe moute al bay bourada yo. Mesye yo sipoze fè sa deja. Yo te sipoze em diw sa mwen konpran prizon romarè epi kem te di anlè a li mande pou nèg yo ogmante efektif sou komisarya sa vann pistaj lan donk sa gen plis ke 30 min koe dil ankò poko janm gen dijans ki fèt pou mesye yo voye konkou e mesaj sa pou Dedeon li pou ou e fòs elbe pran responsablitew Se pa sezon 14 fevriye mwen met tout ekipman lapolis se poum bay nèg yo yon egzanp e sil le fo nèg yo vle mwen menm poum te blan sa poum fè poum erijem an polisye konsekan donk pou nou batay paske nou pap mize kawofè epa nèg yo donk se polisye aktif yo pou responsablite yo sou kontwòl DDO, DGLB pou ka pou pèp pa pran nan sal te ye sou ti je a. Gen gwo Non monchè Ti Magali a te pi bon ke sa yo Gon Meyè blende lapolis la genyen son on blende ki rele bout blak Meyè blende lapolis la genyen bout blak Ahh bout blak la e chèf li ye Meyè blende lapolis la genyen E pa li yo itilize pou fè moun pase kanal M pa konn si M pa konn si e li M pa konn si e li non M pa konn si e li Wi nèg yo pran machin nan Woyy apa twou bal nan machin nan tou ayayay map gade twou bal nan machin nan tou map gade twou bal nan machin nan tou wi paske m pral konsakre tout tanm pou moun kafou fèy yo la m pral konsakre Paul Joanel banm yon ti tan m pral konsakre tout tanm pou moun kafou fèy yo la bon m tou fè ti apwòch la rapid pou ou. Sou kesyon m tap pale talè a, sou kesyon apò yo depi te dekou avè madam senvil vil li a moun moise la wè m te dou se m te dou moise Arthur Nesbras ankò? Non pou m te m te fè w apwòch la donk reyalite a parèt devan je nou la m te dou moy e pa paske l konnen si kwen syèl la pral moute se mete lap mete l an pozisyon de fòs pou yo rele l ou konprann anglè a? Ok ok ok ok ah. Onorab do tan pou tan tan genlè fòk pòl gen. Ah li 10 è li 10 è enben lèm tounen la fòm ta fè kèk apèl sou kafofè ankò wi e men machin nan savann pistach polis nasyonal dayiti 1 tirè zero zero 254 m wè sou li gen epak bal tou 1 tirè zero zero 254 se machin sa savann pistach èske se li menm yo pran. M di gen gen 2 enpak bal mwen wè sou li. Asireman, yo ka tire sou machin nan si pat gen polisye ladann, si machin nan te devan komisarya. Bon, an di del pa gen polisye ladan epi yo pa blese moun, yo pa mouri. Wi, wi, si nèg yo gentan abrite yo, oubyen gentan rale pye yo, m panse lap enpòtan. Bon, komisarya e, e, e sa yo pran an, savann pistach la, se li menm yo di k te nan kay Ti Je a, se li? Wi, wi, vwala. Konbyen polisye ozanviwo k te ka ladan l konsa, ou pa konnen? Pa gon fòs efektif anlè a. Pa gon fòs efektif anlè a. Omwen ka gon, nou ka di ka gon senk sis polisye anlè a. Radyo Mega. A bon? Ok. Wi, men pa gon fòs efektif anlè a. Donk yo pran sa k nan kay Tija. E lòt komisarya a, kote l ye li menm? Li nan mitan kafou Savann Pistach. E la li menm lapolis gen kontwòl sa a? Wi nou nou nou nou nou pridan. Radio mega. Dakò. Eyy jan bagay la ye la li vin parèt difisil enben ok pa gen pwoblèm nap kenbe kontak mè mèsi bokou. Dakò Romanès mèsi. SOS pou kafou fèy SOS pou kafou fèy e leta fon bagay elbe fon bagay ariel fon bagay menm si nou pa vo e nou pap fè twòp bagay men